Mwen se pitit papa Pyè Dòlma la kote m pase msye non. Se pa san rezon m te di l nan kanaval la. Se paske m te konnen efektivman pawòl nou ta pral pale yo lamafya pa t ap vle tande l. Ebyen, nan rankont Mateli sa avèk mesye yo, yo di toutaske yo pa mete m on kote, yo pa fè sa yo gen pou yo favè m, y ap toujou gen difikilte nan depatman Lwès. M ap di w sa e m vle Mateli konnen. Li fè de entèvyou l site non m. Nan 2 radyo pandan kanaval la. Li pat janm oze site nom. Li site nom. Jodi a map tou bay Martelly repons sa. Map di w Martelly. Met grenn nan bouda w vin fè politik avè m. Pa fè bagay lach. Pa itilize jistis pou ap mache m anmerde moun. Ou di w popilè. Ou di w gen grenn nan bouda w. Kanpe la. Se pa komsi m te ka di w wap fè cho. Ou konnen m pa nan cho avè w Martelly. M pa nan cho. M pa nan leve rad avè w mwen menm. Mwen m son nèg ki toujou depi lontan, depi lèm te byen avèw te toujou konnen ki tip de moun kem ye. Se nwa sur blan, m pa nan dròg a nèg, m pa nan zam a nèg, m pa nan vòlè a nèg, m son moun ki te toujou fè efò m poum rete dwat. Jodi a, jan w di l la w ta renmen 2022 poum pa lib pou al nan eleksyon an nan depatman lwès la, m pa gen pwoblèm Mateli, men met grenn nan bouda w pou fè l. Sèl bagay mwen vle w konnen, ou pap ka mete dosye sou do Kato. Kato son moun ki sòti tou piti la nan sosyete a tout moun wè ki grandi. Se devan tout moun mwen grandi la. Ou pa ka fòje on Kato bay pèp Ayisyen an. Grenn bagay ke mesye yo, mesye yo gen pwoblèm, se pase m di se yo k mennen zam nan peyi. Men se nou vrèman ki mennen zam nan peyi a mesye. Nou gen lè panse pèp la pa konnen ki kantite kontenè zam k ap sòti nan dwàn nan k pral lakay nou. Se vagabon nou ye. N ap arete ti Jozèf, n ap arete ti Frantz, n ap arete ti Sentaniz, n ap arete Mèsidye pandansetan se nou k ap founi peyi a zam, se nou k ap mache ame moun anndan peyi an. Lè pawòl sa yo rive sou nou, ou chita avèk ekip ou, ou di fòk yo fèmen bon kote. Epi, sa k pral pase? M ta renmen konnen sa k pral pase. Antouka, jodi a, nou menm nou pa pral pran nan pwovokasyon vagabon. Sèl sa n ap di.